Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous comptons rentrer la caillou pour nous capables de a une nouvelle émission. Nous sommes le dimanche 2 octobre 2022. Madame, monsieur, ça ne va pas du tout trop bien. Le pays va mal, Y konpri nou menm nan RL prod nou pa anfom sante a poko janm fin anfom men trè byento la fami nap retounen anko avek menm vibe la menm kontantman menm vibrasyon an e menm feeling nan pou nou toujou pote ba ou yon nouvel emisyon nan kad emisyon sila la fami nou pral pale de nèg jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout. Yo di yo pap kite Ariel Henry li menm pase avèk gaz la. Madam mesye nan moman nap pale a la bagay la vrèman konplike anba a la, kidonk nèg yo pete anpil kout bal, nou pral tounen talè konsa pou nou bay plis detay e nou pral pèmèt nou tande kòman bagay yo te ye anba nan zòn tèminal varreux kote nèg G9 alye an fanmi manyen youn manyen tout fè militè yo vole anba kout bal. Lòt dosye madam mesye nou pral pale de Polisye sa ta sanble li menm ki se Alabre Herold, misye ta sanble fè vwèl pou peyi san chapo e fòk mwen di nou misye se yon polisye usgpn. Ebyen polisye sa misye te abite nan zòn Ediron, misye se youn nan nèg ki te konn konbat nèg Vitelòm yo, ebyen madam mesye selon enfòmasyon ki ta vin jwenn nou la, Ta sanble maten an la vè 7 è di maten, premye eleman denfòmasyon ki tap sikile ta fè kwè ke nèg Vitelòm yo menm yo te kidnape polisye sa a paske lè madanm ni fanmi l tap rele yon fason pou te kapab antre an kontak ansanm avè l lè yap chache l yo pa janm ka jwenn ni yap rele l yo pa janm kapab jwenn Alabre Erold. Ebyen te genyen yon moun ki te pran apèl la, alò yon moun nan ta resi reponn telefòn polisye sa ki se yon polisye usgpn, ebyen yo tap negosye yo te mande yon sòm ki ta evalye ak anviwon 150 mil dola ameriken pou yo ta libere polisye sa, ebyen madam mesye m pral pèmèt nou tande dan zon premye tan. Yon voice ki tap circule ki ta fè kwè ke nèg yo menm yo te mande yon vèsman de 150 mil dola ameriken pou libere polisye sa. E aprè vin gen yon lòt voice kap circule ki ta fè kwè yo voye polisye sa nan peyi san chapo ki se Alabre. Herold antouka la famiy map kite nou tande e premye voice la pou nou wè koman sa ye koman nèg yo tap pale fanmi an nan moman la ki vrèman an difikilte la polis nasyonal yon lòt fwa li menm yap konte lanmò ebyen nèg vitilomyo yo menm yo pa sispann fè moun fè vwèl pou peyi san chapo nan zòn tòksèl nan zòn ediwonn nan zòn vivi mitchèl nan zòn bèlvil nan zòn gwo jan. Nan anpil lòt zòn ankò nèg Vitelòm yo menm yo achte zòn sa lajan kontan e leta ta sanble pa menm gen ase kouy oubyen pa gen ase de materyèl oubyen volonte tou oubyen detèminasyon jan nèg yo kapab pran l lan pou yo fini avèk dosye Vitelòm. Antouka la famiy ann tande dans un premier tan e voice ki tap sikile ki ta fè kwè nèg yo se kidnape yo kidnape polisye sa ki se Herold A. Labrie kote yo tap mande anviwon 150 mil dola ameriken pou yo libere polisye sila. Prezidan m salye nou. Mesye sa m pral di nou an la a li enpòtan ke tout sa yo n t ap pale talè yo li enpòtan toujou. Aktyèlman la a. Nou nan nou preske nan gwo mache prese pase m poko janm pale ak misye ki se Alabre Harold e misye rete zòn Ediwonn yo e misye genlè te bay tèt li yon abitid ale chak aprè midi se sa se sa ekip li responsab la ap ban mwen nan tim nan gen nèg k ap sezi wi e ke sanble t il Alabre Harold nan men nèg yo. Pase ala bra wòl te konn nan goumen a nèg yo epi kounyea la vin wè ke misye al lakay li la yap relel yo paka jwenn li lè yo vin jwenn li sou telefòn madanm ni jwenn li e madanm ni sot relem madanm ni di konsa son mesye k rele ki reponn ki mande 300 mil dola ameriken lè yo lè nou pran nèg palè pran telefòn misye nèg ekip li yo lap. ki anba, ki sou responsablite l la, l ap rele yo, y ap rele l. Nèg yo tande nèg yo mande 150 mil dola ameriken. Sè ke jiska mentnan Alabre pa janm pale, se lòt moun k ap reponn telefòn nan. Antouka mesye, pou m ka di nou, e Alabre te konn nan gwo goumen a nèg sa yo, pa ebò Edionn nan l rete. Alabre te konn nan gwo gwo goumen a nèg yo. Sè si ke. Alabwe gen chans poul nonmen nèg yo pase li tal nèg yo di alabwe fèk kite palè a la vè 6 è edmi 7 è yo m pa sonje e ke poul al la poul genlè tal lakay li li te fèk kite palè a pase li toujou al dòmi lakay li genlè son bagay nèg yo vin swiv nan li se pon bagay ki gen jodi a non alabwe a nèg yo ap goumen an nèg yo genlè vin swiv misye genlè yo tann on pèlen pou li pase alabwe sòlda li ye e pa nèg yo ka pran konsa si w wè yo pran l konnen se nan on si yo ta pran l wi konnen se nan on gètapann yo pran l e nan on pèlen yo tann pou li. Pase menm machine li an li fè wo li poutèt baay sa fòn ta wè pou nèg ki konnenl ki konn jeep Toyota l la li fèl wo li di poul moute sou barikad poul ka pase alò yap rele misye yo paka jwenn li la sè su ke tout moun ap di gèlè li nan men li nan men vitelom gèlè dèyè a bò ediwonn nan pase se bò ediwonn nan poul antre menm poul al lakay li yo di wout anwo a li pa fèl fasil se anba a li toujou fè bò ediwonn nan ebyen ok mesye. Yon lòt fwa lafanmi lapolis toujou ap konte kadav, lis la kòmanse alonje bò kote lapolis, pandan se tan lis bandi yo menm kontinye ap miltipliye, lèm di lis bandi yo ap miltipliye chak jou k pase gen yon grenn nèg ki rantre nan gang, chak jou k pase gen yon lòt baz ki ogmante nan peyi dayiti. Bagay yo vrèman rèd nan moman an la le peyi va trè trè mal ebyen la fami ann tande dezyèm voice ki te vin ap sikile ki ta konfime ke nèg yo nèg vitelòm yo ki te pran polisye sa ki se Alabre Erold nan zòn nan bò Ediron nan ebyen voice sa li menm ta konfime ke nèg vitelòm yo yo tiye polisye sa ki se Alabre Erold. yon polisye ki afekte nan inite USGPN. Mesye e dènyè nouvèl ke m pran la a e Renel sot rele. pwomosyon nou paske misye te kanpe anfas nèg yo, misye te batay kont nèg yo, misye te reziste anpil bagay kont nèg yo ke nèg yo pa t pa t alèz ou konprann e fè dè zoperasyon kont nèg yo menm e gad nèg yo tann pinga a pou li pyèj a pou li e te gentan prevwa. Nou pa gen chans pou n jwenn frè nou paske nèg yo konn misye. Nèg yo konn misye, se pa yon kidnaping li ye vre, se yon aksyon sisid li ye. Se yon aksyon mòtèl li ye. Ou konprann? E jiska prezan, jan m di nou an la, nou rete pou n pwouve sa, men gen fòt chans pou nou pèdi frè nou. A la bwe. Ok mèsi. Ebyen la fami, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè, Alabre Herold se yon polisye ki te toujou ap konbat nèg Vitelòm yo. Polisye sa li pat janm nan kole bouda avèk nèg Vitelòm yo konparativman avèk anpil polisye ki toujou nan gang. Selon enfòmasyon mwen menm mwen genyen kòm journalis anketè. Mwen ale nan anpil baz, nan anpil geto mwen chita pale avèk chèf gang e gen yon chèf gang ki te dim bon, journaliste sa m pral di w yon bagay. Konn sak pase? Ou wè lè w fin ale la, m gen plizyè polisye k ap vin kote m. E gen operasyon k ap vin fèt nan baz mwen avan menm polisye yo monte cha a oubyen monte machin nan pou vin nan baz mwen pou vin atake m, mwen gentan konnen polisye sa yo ap vini. Fòk nou di lafami, gen anpil polisye ki nan kole bouda avèk bandi e fòk nou di tou gen yon wo grade nan peyi Dayiti kap pwoteje bandi gen anpil wo grade tou ki an konivans avèk bandi selon enfòmasyon yon chèf de gang te ban mwen li dim gen anpil nèg nan gouvènman an sòti sou prezidan Michel Martelly sou Joslèm Privert monte sou Jovenel Moïse e tonbe sou Ariel Henry ebyen nèg sa yo ki nan pouvwa Depi se nèg tou nou konnen kit li te minis, direktè jeneral oubyen senatè, depite, moun ki nan sektè prive de zafè la e menm moun ki bò kote dirijan nou yo, depi nou ta jwenn bon jan enfòmasyon avèk prèv, mete moun sa yo anba kòd paske moun sa yo yo fè sosyete a di tò. Antouka la famiy se konsa polisye sa li menm alabre Herold misye pat nan kole bounda Avèk nèg vitelòm yo misye te toujou ap batay avè yo ebyen jodi a la se pat jou pa misye ebyen nèg vitelòm yo la fanmi yo fon pote boure sou polisye sa yo pranl yo ta al avèl e selon enfòmasyon ki tap sikile dan zon premye tan ta fè kwè Yo mande anviwon 150 mil dola pou li e finalman ta sanble nèg yo touye polisye sila. Lòt dosye lafanmi, n ap fon kout pye bò tèminal Varreux, Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout refrape pou pirèd. Pandansetan lwa ki danse nan tèt Ariel Henry a Di fòk gaz la sikile nan 4 kwen peyi dayiti epi lwa menm ki danse nan tèt nèg jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout yo sèmante pou gaz la pa pase madam mesye nan kad afwontman ki te genyen anba bò tèminal vare kote nèg lame dayiti yo yo sèmante Yo di pa gen anyen k ka fè yo pè, yo di y ap desann, yo pral degaje kou mèt Janjak, y ap repouse Jenèf alye an fanmi, manyen youn, manyen tout ki gen nan tèt li Jimmy Chérisier alyas Babekyou. Ebyen lè yo rive anba a pou y al pouse nèg Jenèf yo pou gaz la ka sòti, ebyen nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout fon pote boure. Lè m di fon pote boure, nou wè nèg Dèlma 6 yo, nou jwenn nèg. nèg anlè lasalin nèg ti jinyò yo nou jwenn nèg ki nan zòn waf jeremi nèg mikanò yo nou jwenn nèg iska yo ki nan zòn nan belekou ebyen tout nèg sa yo yo fon pote boure sou nèg yo anba bò tèminal vare lafami yo sène militè yo se pa de kout bal ki pete militè yo di pye sam manje m pa baw yo vole gagè yo kite Terminal Varreux pou nèg Jenèf alye an fanmi, manyen youn, manyen tout, paske nèg yo sèmante fwa sa yo pap kite Ariel Henry bay gaz la. E fòk nou di, Babekyou li menm li te sèmante li di se sou fyèl Jenèf alye an fanmi, manyen youn, manyen tout Ariel Henry pral pase poul bay gaz la, e Ti Junior nan Lasalin li menm Misye di konsa yo ta pito sote tèminal varreux ke pou yo ta kite Ariel Henry livre gaz la. Eske Ariel Henry ap ranpòte la viktwa? Nou pa konnen la fami. Sèlman sèl sa nou remake nou wè Ariel Henry li menm se yon ti granmoun ki pa tande la rezon li tèt dwat. Pandan se tan pèp la ap mande l pou l rache manyòk li bay teren an, dominiken ap malmennen konpatriyòt nou la nan prent wanament. Tweet, Ariel Henry pa janm pale, menm yon tweet Ariel Henry pa fè, dènyèman la nap gade rèn Elizabeth li menm ki te konn ap voye manje atè bay nwa, rèn Elizabeth ki te yon sipè rasis, sa pa vle di nou menm nou rasis nan RL prod, men nap pale sa nou viv, nap pale de reyalite a. Nou wè Ariel Henry li menm li te pran tan l pou l pale de rèn Elizabeth ki pap itil nou anyen ki pat wè anyen nan sa nap pase Ariel Henry te pèdi tan li nan tout dosye sa yo men ann gade la la fami. Militè dominiken pile sòl la yo matrake anpil konpatriyòt nou Ariel Henry pa janm leve le peti dwa pou l di halte la avèk. desizyon sa oubyen aksyon barbar sila. Antouka la fami ann tande koman sa te ye nan Terminal Varreux ant Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout e lame Dayiti. Ariel ale. Ariel met grenn nan mouda pou bwa bwa kale. Met grenn nan mouda Ariel pou bwa bwa kale. Met grenn nan mouda. Men bwa men bon bwa kale Ariel. Men bwa kale. Men bwa kale Ariel. Men sakre le bwa kale. Men bon bwa kale. E pa gaz wap vin de. Ma bwa sou ap ka bwa dlo sa Ariel. Men bwa kale. Men bon bwa kale.